Bonjour. Koman santi w nan chemen kò ane sa? Trè byen, trè byen. Mwen menm te malad. Union des Saints Immaculée. Men, m pa malad, fèt li vini m ale 17, m kouche lakay mwen, pye m kokobe, men m kokobe, ren m bloke, m bèbè, men Union yo tout Bon. Kòman w santi w ane sa nan chemen dkwa a? Kòman m santi m ane sa? Bon, m pa pi byen, m pa pi mal avèk Jezi tout bagay va byen. Paske mwen menm, ou wè k ap mache la, tout sa m mande Jezi li ban mwen l. Mwen malad, Jezi geri m. Mwen gen pwoblèm, moun ap pèsekite m, m pa bezwen al okenn kote, avèk Jezi m annafè. Epi, tout bagay. Jistis Dye, Bondye, pa janm regle vit. Lè w bliye. Se lè sa a li fè jistis ou pou lèzòm nan fè vit epi li lage w nan tchouboum, men Jezi fè vit, li geri w nèt, li ba w lapè w nèt, tout sa w te gen bezwen, tout sa w mande li ba w youn pa youn, youn pa youn, youn pa youn jiska la tanta l fini avè w. Mwen menm li fè anpil pou mwen, l ap kontinye toujou. Gen bagay mwen gen bezwen, l ap ban mwen l toujou. Pase depi m bezwen, mwen mande l li ban mwen e l ap ban mwen. Li kòmanse, l ap fini. Ou toujou patisipe chak ane nan Chemen Lakwa a? Padon? Ou toujou patisipe chak ane nan Chemen Lakwa a? Bon, m kenbe legliz mwen tout bagay mwen. Tout bagay mwen nèt e nan Jezi m ye. Yon moun ou fè m mal, m fè byen li tounen mal, m al jwenn Jezi. M nan pelerinay toupatou. Mwen Jeremi, mwen Okap, mwen Okay, mwen toupatou, m Granboulay, mwen nan Nòtredam Sèt Doulè. Fesa, m tou patou nan pelerinay avèk legliz. Bon, mwen konnen m ap lapriyè, fè tout bagay chanje. Fè peyi a vin nan plas li. Moun ap mouri, adwat, agoch, ou kanpe nan lari, w ap pran bal, ou nan mache w ap pran bal, m konnen Bondye ap mete yon benediksyon nan peyi a pou tout bagay. Vin egal. Kanal 11 di w mèsi. Mèsi. Kanal 11 salye w. Kòman w santi w apre sa nan jounen jodi a? Ah, m santi m, m santi m trè byen, paske m wè Bondye ban nou lavi, nou pa t panse si nou t ap jwenn lavi sa a, si nou t ap gen ti, ti viktwa sa a, men Letènèl pi fò pase tout bagay, li fè nou gen batay la kanmenm nan non Jezi. Nou pral kontinye lapriyè pou tout moun k ap soufri, tout moun ki malad, nou tout ki nan solèy cho a ki ap fè chemen kwa sa a. Nou gen yon rezon spesyal ki motive nou, ki fè ke nou ap fè eksperyans sa a.